Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon alò pou lèjan ki mabèl pou me di an kòman bagay la ye o nivo de site solèy petèt ke nap gen chans pou n tounen talè sou chanèl la pou n kapab ba ou yon maksimòm enfòmasyon mobilize. Epi nou pral konnen tout sa kap pase nan Site Solèy. Nap pwofite salye tout moun ki nan Site Solèy, lèjan ki fon pati de Geto Enfo. Donk mesye sa yo, mesye dam sa yo byen sur, men gwo big up pou nou. Epi nap salye tout moun ki aletranje. Alò se pati pou votre emisyon. An nou gen yon ide de sa nou pral pale nan emisyon sila a. Genyen pati politik Planspa ki pwopoze ak responsab nan peyi Dayiti pou entegre lakay Jovenel Moise. Nan patrimwàn ayisyen. Kay Jovenel Moïse ta dwe fè pati patrimwàn ayisyen. Men gon bagay Dieudonné Lherisson di, ou pral ri, se paske Jovenel Moïse te gon ti bòt li renmen anpil, ti chemiz mov la, m kwè, li renmen l anpil, gon ti jeans tou, li di, bagay sa yo fò yo ta mete yo nan Institut de sauvegarde du patrimoine national. Eske Nou dakò. Pwodui dominiken, mezanmi gwo koze. Tout vyann ki sòti an Repiblik Dominikèn depi se vyann kochon li ye tanpri pa pwoche sou yo paske gwo lòbèy. Pwodui dominiken a baz de pò aktyèlman entèdi pou yo rantre nan peyi Etazini. Laboratwa dyagnostik medikal animal etranje Depatman Agrikilti nan peyi Etazini adopte mezi sa a aprè li fin sinyale semèn sa a Prezans pès pòsin afrik an Repiblik Dominikèn. Sa vle di yon gwo maladi ki tonbe sou kochon yo. Nou kapab gen chans wè kèlke videyo kote kochon yo kanpe, ebyen kochon yo se tonbe y ap tonbe, y ap mouri. USDA, alò strikti sila pwopoze èd li bay otorite dominikèn yo pou kapab fè fas ak fleo sila. Sa vle di, si n ta wè yon vyann sòti Yo di w se kochon ki sòti an Repiblik Dominikèn, pa pwoche l paske se kochon ki kanpe, yo tonbe bip, yo mouri, yo fè maladi pèsin. Genyen dispozisyon ki pran nan pi wo nivo nan Leta a pou kapab fè reyalizasyon yon envantè byen palè nasyonal yo, anviwon 3 semèn aprè asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse. Nan yon nòt ki date 28 jiyè 2021, Sekretarya Jeneral Laprezidans mande ak manm kabinè chèf leta a ebyen pou kapab restitye, sa vle di bay ak leta tout byen yo genyen nan men yo. Konsène yo genyen jiska 16 out pou kapab depoze yo nan administrasyon jeneral Palè Nasyonal. Donk tout moun ki gen byen leta nan men w, byen Palè Nasyonal, ebyen al remèt yo. Men gon lòt gwo nouvèl ankò ki tonbe pou la Repiblik, mais ça va faire du mal à la personne concernée, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, sa yo rele CSCCA, li mande, sa vle di òdone, se kòm si son lòd li pase ak Magalie Habitant epi ak tout lòt òdonatè SMCRS, sòti avril 2017 a septanm 2017, pou remèt bay Leta ayisyen plis pase 38 milyon goud ki te depanse an vyolasyon dè nòm de la kontabilite. Moun ki fè administrasyon yo nou ka dim sa sa vle di lè yo di an deyò dè nòm oubyen an vyolasyon dè nòm de la kontabilite sa vle di lajan sa yo pa gen moun ki wè kòman yo depanse se lajan pa gen ankenn sinyati ki apoze pou kapab dekese lajan sa yo se lajan m ta kapab di ki depanse de manyè futil, lajan ki pa gen ankenn eksplikasyon sou yo. Antouka mwa je kwa ke pa rapò a sèt desizyon le syèl vyen de tonbe sur la tèt de Magalie Habiton. Petèt si n t ap fè peyi tout bon vre gen anpil nèg ki t ap deja anba kòd, gen anpil moun yo t ap mare deja paske gen anpil lajan k tèlman mal depanse nan peyi Dayiti ebyen anpil nèg t ap gentan anba kòd. Akizisyon kaburan an. Yo redwi bagay sa a wi, de mwatye. Peyi a pa gen kòb nòmal pa rapò ak mwa jiyè 2021 nan tout enstitisyon piblik nan peyi a. Responsab ministè ekonomi ak finans adopte mezi sa pou kapab fè fas ak sitiyasyon difisil peyi ap fè fas, trezò piblik ap fè fas e nan yon sikilè ki pibliye madi, ministè ekonomi ak finans enfòme òdonatè yo ak delege yo, p ap genyen dezafektasyon kredi alineya kòrespondan yo, yo p ap otorize, donk sa se langaj administratif pa yo, dezafektasyon kredi alineya kòrespondan ebyen pa otorize. Bon, nou gen yon ide pa rapò ak sa nou pral pale la nan emisyon an, men n ap di tout moun mèsi e deja se pati, petèt letan de respire epi n ap tounen nan kèlke segond. Oh, la famille, est-ce que tout bagarre en forme? Donc j'espère qu'on a bu un peu de l'eau et puis on attend les infos. Et pour les commentaires, je vous attends. Vous qui regardez pour la première fois, vous vous dites mais c'est évident pour abonner. Men petèt pi devan ou kapab jwenn yon emisyon ki plèw epi wap abone sou chanèl sila. Ale se pati, Laboratwa, dyagnostik, maladi animal etranjè, departeman, agrikilti, peyi Etazini, sa yo rele USDA a, an anglè, li sinyale semèn sa prezans pès pòsin afrik an Repiblik Dominikèn. USDA pwopoze èd li bay otorite dominikèn yo pou kapab fè fas ak fleo sila. Nan sans sa a, Depatman Deta entèdi fòmèlman antre pòr, sa vle di kochon, ak pwodui ki derive sou teritwa dominiken an. Eske Ayiti ka fè sa? Ayiti fò degaje w pran mezi tou wi. Pès pòsin afriken nan li detekte an Repiblik Dominikèn. Enfòmasyon sa a konfime pa bò kote Laboratwa Dyagnostik Maladi Animal Etranjè, Departeman Agrikilti peyi Etazini. Daprè Departeman Deta, Kochon yo ak pwodui Repiblik Dominikèn aktyèlman entèdi pou kapab antre nan peyi Etazini an rezon restriksyon ki genyen kont sa n ta kapab rele pès pòsin klasik la. Depatman Dwàn ak Pwoteksyon Fwontyè, Depatman Deta Ameriken, Sekirite Enteryè, li ogmante enspeksyon vòl ki sòti an Repiblik Dominikèn yon mannyè pou li kapab asire li vwayajè yo pa pote pwodui sa a nan peyi Etazini. USDA pwopoze èd li bay otorite dominikèn pou kapab fè fas ak flewo sila a, pandan li fè kwè tès ak konsiltasyon pou ranfòse mezi yo, mezi repons ak kontwòl, e nan menm kominike sa a ki pibliye pa bò kote enstitisyon sila a, ebyen yo pwopoze èd sa a tou bay peyi Dayiti puiske 2 nasyon sa yo pataje menm fwontyè. Nou pa di mèsi bokou Leta ameriken paske. Se kanmenm yon Bagay kap itil nou anpil si yo pwopoze èd ba nou paske dèfwa ze a pa bon an repiblik dominikèn lè w gade wè yap vann li la 2 pou 5 dola epi nou menm nap manje ze men Bondye pwoteje nou paske nou tèlman manje pwodwi avarye eh lè w nan mizè frè m sa vle di Bondye pwoteje w tou. Bon, ann pase nan yon lòt dosye pou kwen ye la a. Lòt dosye se ke gen anpil moun, pami yo Dieudonné Lherisson, ki li menm pale sou asasina Jovenel Moïse, ki se yon batay nèg ki gen gwo kòb nan men yo epi lòt ti klas la. Men ekoute pa rapò ak deklarasyon ke li fè a, li fè kwè yo touye Jovenel Moïse paske Jovenel Moïse te gen yon rèv. E! Lidè Planspa a fè konnen, nan moman nou ye la a, puiske Jovenel Moïse a ete asasine, kay Jovenel Moïse ta dwe entegre patrimwàn nasyonal. Bon, se otorite yo k ap deside. Men sa ki pi enpòtan, Dieudonné Lherisson di, sè ke, ça va vous faire rire, comme je vous disais dans les titres, ebyen, Jovenel Moïse te renmen yon ti bòt anpil, ti bòt kanpay li a. Li gon aba kol renmen anpil. Men e nèg phtk yo wi k renmen bòt la paske m sonje Mateli te gon bòt. Mateli al nan fèt senlwi mibalè avèk bòt la wi. Li te gon abako tou. Bon si son prenk konsa men nèg yo renmen ti bòt yo avèk ti abako yo. Ebyen bòt la avèk abako a Dieudonne Lherisson mande e pou kapab e mete ebyen vètman prezidan nan patrimwàn nasyonal. Olala. Humm eske sa va faire du bruit? Eske leta pral pran an kont mezi sila? Antouka nou espere ke na jwenn yon imaj restant du president de la republique paske s'il a ete asasine e yo antere li e petèt ke ankèt la ka pa abouti paske se deja yon ankèt ki kapab bakle on a pa tro despwa ke Jovenel Moise pral jwenn justice. Ebyen si n ta kapab fè. Met on bagay li nan patrimwàn, on bagay li te renmen. Hein, pa vre? Nou kapab mete l tou a on grenn bannann. Paske Jovenel Moïse se nèg bannann nan, se sou sa l te fè kanpay. Bon! E Leta a kòmanse ap ranmase pye l. Paske jan n te di w li a, dispozisyon ki pran nan nivo Leta pou kapab fè envantè byen palè nasyonal anviwon 3 semèn aprè asasina prezidan Jovenel Moïse. Se nan sans sa a yo ekri yon nòt nan dat 28 jiyè 2021 an, Sekretarya Prezidans lan mande ak manm kabinè chèf leta a pou kapab bay leta tout byen ki gen nan men yo e moun sa yo gen pou kapab remèt byen sa yo jiska 16 out ki se dat limit lan pou depoze yo nan administrasyon Jeneral Palè Nasyonal. E se nan menm sans sa tou yo pran kèk lòt mezi paske pa bliye gen yon nouvèl administrasyon e koute bon kapab gen yon ti reta wi nan kesyon pèman leta paske konnen gen yon nouvèl administrasyon pral gen yon de nouvèl sinyati bon tèt chaje nèt men fò m di nou ke gen lè peyi sa èske se yon chas o sòsyè ki deja kòmanse paske. Si Lakou li menm li òdone ak Magalie Habitant epi tout lòt òdonatè SMCRS, avril 2017 a septanbre 2017, pou kapab remèt Leta ayisyen plis pase 38 milyon goud ki depanse an vyolasyon des normes de la comptabilité, ebyen, èske se pa pou fè rir obyen se pou nuir ak moun sa yo ki te pase nan enstitisyon an? Obyen, piske machin nan chanje chofè, Chofè ki vini an, eske l al montre ke l ap pilote pi byen? Je ne sais pas, je ne sais pas. Men pou anpil moun, machin nan genlè se kontwolè a k ap kondui l. Chofè a ale se vre men genlè se menm moun yo. Paske gen anpil moun mwen k ap plenyen e m ap oblije mande tèt mwen poukisa y ap plenyen. Antouka, Magalie Habitant avèk lòt moun yo, yo pral bay detay aparaman. Bon, nou. Fè yon ti kanpe la pou jodi a la a, paske nou te pwomèt ou ke n ap tounen toutalè pou n kapab vin pale w de kesyon Site Solèy, n ap fè yon ti pale de Matisan tou, paske nou konnen sitiyasyon an grav. Men ekoute, n ap mande w pou kapab rete konekte, paske nan yon ti tan ankò n ap vini pou n kapab pote enfòmasyon sa yo ba w. Mèsi bokou la famiy, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou. Pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine à la prochaine.